Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Nou sòm le 8 mars 2023, ebyen mwen kwen se jounen pou fanm yo nan peyi dayiti e a travè rès mond lan, ebyen nan jou sa a m ap di medam yo anpil kouraj. E kouraj nan sans ke n ap viv nan yon peyi kote ke bagay yo vrèman difisil, kote ke Anpil fanm se yo menm ki papa se yo menm ki manman anpil fanm se yo menm kap batay ak lavi pou kapab fè edikasyon pitit yo anpil fanm tou ki nan geto a kap kouri kite akòz sitiyasyon difisil akòz bandi ap fè yo kite zòn yo paske yap batay maten midi e swa. Nap di tout fi sa yo anpil kouraj. Fanm kap viv nan povrete ekstrèm, fanm ki nan la mizè, fanm kap mande, fanm kap kouri pou vyolans, nap di nou kenbe fèm pa lage. E kategori moun sa yo nou konnen ke yo soufri anpil. Paske lè nèg la ap fè krim, lèl rive sou yon fanm, ebyen li pa anvi reflechi paske fanm nan li menm li preske san rekou. Ebyen nap di medam sa yo anpil kouraj medam mari yo ap maltrete tou kenbe fèm pa lage paske bagay yo yo pa piti brèf nap kòmanse emisyon sa avèk yon dosye sa parèt kòm yon fè banal kote ke nan okay chen yo kòmanse gen problèm eske nou wè nan kisa nou ye mezanmi sa vle di nou nan yon peyi menm animal gen problèm. Animal yo pa ka met tèt yo deyò. Chen yo nan mawon wi Okay. Poukisa? Paske genyen yon gwo van panik nan vil Okay. Maten mardi 7 mas la, popilasyon an leve jwenn nan plizyè kafou nan vil la, enben yon fenomèn ki se chen mouri. Sa se de la pure sorcellerie. Lè moun yo gade tout chen sa yo ki mouri an, Ebyen yo fann yo epi yo pa gen kè anndan yo. Se tankou se ta yon mouvman sakrifis yo fè ak chen sa yo. Daprè sa plizyè sitwayen ki nan vil la fè konnen. Mouvman sa yo konstate li nan divès zòn tankou zòn imigrasyon, kafou orèl, kafou divivye hal, kafou tanbou pou n kapab site sa yo sèlman. Anpil koze ap di sou dosye sa Ki lage anpil moun nan kè sote nan popilasyon an. Bon! Lè yo kapab pran kè chen yo pou yo fè sakrifis, la a, li ta mande, m ta kapab di, pou yon moun alwe avèk yon ougan. Pou mande, lè yo pran kè chen konsa, ebyen ki sa yo kapab fè avèk yo. Gadon peyi mesye! Bagay yo difisil wi! Kounye a menm pou chen gen pwoblèm. Sa vle di chen yo pa ka parèt tèt yo konsa konsa nan vil Okay paske malfèktè mete pye yo atè a epi y ap fè lòbèy avèk chen yo. Brèf, nou prale nan zòn Moho Kafou Pèy. Ebyen, humm, bagay yo rèd wi la a. Genyen anpil ti videyo k ap sikile. a travè lè rezo sosyo. Videyo kote ke nou wè anpil nèg avèk gwo zam nan men yo. Ebyen, nèg sa yo, y ap batay. Sonje m di nou ke m pa deside mete ti bout videyo nan emisyon yo. Ra fwa nou kapab wè yon ti bout videyo. Batay sa a m ta kapab di se yon batay sanble ti mepri ansanm avèk nèg Savyen yo. An n tande kòman nèg yo ap deplwaye epi apre n ap vini pou dotros analiz epi pou moun ki ta renmen wè videyo yo n ap voye videyo yo ba ou. Nèg sa yo pran lari an. Nan plizyè videyo sa yo wap gade pou wè gen youn li menm kap pote boure. Gen plizyè lòt ki ap pase nan kwen mi an epi nèg dèdè yo yo menm yap pete bal anba. Sa vle di nèg gran grif yo. Aparaman si ta gen yon gwoup ki an fas nèg Savyen yo li pa lòt ke nèg Jan Deni yo, nèg Ti Mepri yo paske dènyèman la Te gen anpil voice note ap tande ki tap fè la une sur les réseaux sociaux. Voice kote ke nèg Savien tap pale ansanm avèk nèg Jean Denis surtou Ti Mepri pou di Ti Mepri avan lontan nap fè yon pote boure sou ou. Ti Mepri menm di pa gen pwoblèm nèg yo pale twòp nap tann ou se vini pou vini. Nan batay sa ki genyen. Nan Jean Denis ak Savyen an, se yon batay ki la byen lontan, m ta kapab di depi sou Odma, te gen yon batay konsa. E m ta menm di depi sou Anèl. Paske m sonje nan batay ki te gen anba a kote nèg Sourit yo te anfas Anèl, se nèg sa yo ki te bay Anèl bal. Men depi lè misye fin bay Anèl bal la, pèsòn moun pa tande l. Alò, ti mepri vin ap mennen yon batay fas ak Odma. Tanzantan nèg Jan Deni yo fon pote boure e tanzantan nèg Savyen yo tou yo menm yo fon pote boure. Men nou vin rive nan yon moman kote ke baz Jan Deni an li akize yon sètèn feblès. Ki sa k pase? Eske nèg yo yo pa jwenn koulwa zam ak minisyon menm jan ansanm avèk nèg Savyen? Pa bliye m di nou ke nèg Savyen yo menm yo vin parèt trè pwisan. E aprè lamò Anel e Odma, ebyen nèg sa yo anpil nan yo te di y ap bay vag. Vin gen yon lòt kouran ki antre nan jwèt lan epi nèg yo santi yo pwisan. Kounye a la, nan videyo sa a fò m di nou ke anpil nèg ap deplwaye. Nèg yo santi yo an konfyans. Ki sa k pase? Èske ti mepri rejwenn koulwa bal? ak zam paske pa bliye nèg sa yo te an feblès kounya la nèg yo repran batay la ankò o nivo de blòk sila se ri pou ri wi ou pa gen lòt bagay ou ka di se ri pou ri wi paske e jan map gade la nèg yo deplwaye an granmoun e kounya wap tande nèg yo kap rele dèdè kap di dèdè grimas wap fè avanse kòw. avanse. Men, se pa batay ki enterese nou. Sa ki enterese nou se lavi moun ki ap viv anba a. Tande sa nèg yo fè mezanmi, nèg Savyen yo. Jou ki te 7 mas 2023 a, Baz Gran Grif, ki chita kò li nan lokalite Savyen, komin Ti Rivyè Latibonit. Nèg sa yo kontinye ap fè dega, puiske jou sa a, yo pral vide 2 moun atè. Yo touye yon sèten de Amante Fenelon, epi Lydia Fenelon. Se 2 sè. Yo touye moun sa yo anndan lakay yo nan zòn Kafou Pèy, wout nasyonal nimewo 1. Kefno, Vens. pèsonaj sa yo, de sè sa yo, yo ta sispèk yo lougawou? Yo ta sispèk y ap bay lapolis enfòmasyon? Hein? Poukisa nèg yo oblije fè krim sila? Donk kounye a la a, on nèg ap di m, on gwoup de gang sanginè konsa, pou on moun ta kapab sipòte l menm pa rikochet? Aba wi! Li pa nòmal mezanmi. Li pa nòmal. Nèg yo pote bouwe yo touye 2 sè. M ap gade m wè kadav sè sa yo atè a. Se kòm si m ta kapab di se zannimo moun ye kounye a. Lavi moun nan peyi Dayiti li rezime ak anyen. Nou pa anyen. Sa vle di nenpòt lè nèg yo vle la yo kapab touye nou. Kounye a men sa pou n te konprann popilasyon an tou fòk nou chache kote feblès lan ye. Sa kapab rive ou genyen 2 pwòch ou ki nan gang men pa bliye demen si Dye ve li pral anfas ou. Depi l vin pwisan li pral anfas ou se ou menm k ap nan difikilte. Se ou menm wi k ap nan difikilte. Ebyen m toujou ap preche nou pou m di nou ke. Li pa nòmal pou ke nou ap mouri a jenou. Gang ap afebli, gang ap repran konfyans, sa ta vle di bagay yo se konsa yo vini nan peyi Dayiti. Antouka mesye, degaje nou pouse chwal nou paske se nou menm ki gen zam, se nou menm kap fè e defè. E pa bliye! Pandan y ap mete kontwòl sou zam, pa gen yon grenn zam ki kapab antre nan lòt peyi. Pa egzanp, si yon nèg ap sot isit nan peyi Dayiti, ou prale Kanada, l ap difisil pou antre ak yon zam. Si yon nèg ap sot isit pou ale nan peyi Etazini, l ap difisil pou antre avèk yon zam. Men poukisa menm strateji sa ki mete an plas pou ke zam pa kapab soti nan peyi Dayiti pou antre nan peyi sa yo, poukisa zam ap soti nan peyi sa yo an retou pou yo kapab vini nan peyi Dayiti? Sa parèt kòm yon paradoks kwa. Sa se tout afè paradoksal. Hein? Kanada ap ede nou. Etazini ap ede nou. Men, zam toujou ap sòti lakay yo pou antre nan peyi Dayiti. Gen yon gwoup ki enstale kò l lotbò a la a, nèg sa yo ap achte zam pou voye nan peyi Dayiti. E zam sa yo, daprè tout enfòmasyon ki ap pase pa Sendomeng, Gen de fwa yo travèse fwontyè la la san pwoblèm, de fwa yo pase pa lanmè tou, paske pa gen anyen ki gen kontwòl nan peyi Dayiti, epi sa w tande a la a, chak jou ki jou, anpil zam ap antre nan peyi Dayiti. Kisa pou nou fè? Nou rive nan yon moman kote ke si w ap mennen yon ankèt, w ap rann ou kont ke de twa, afè de twa mil zam ki gen nan peyi an, Pa gen chif sa pa egziste. Se des santèn de milye darm ki eparpiye atravè peyi dayiti. Kounye a la, kisa lapolis ka fè? M ta renmen nou di m wi, kisa lapolis ka fè? Sinon kwaze bra li gade yon sitiyasyon. Chak gwoup gang ki gen nan peyi dayiti dèfwa yo konn pran plezi pou kapab afiche. sa yo gen nan men yo. Epi depi nèg la gen yon nouvo materyèl, ou wè l poste l. Kounye a la a, si w ap di kantite zam ki genyen, paske lè w ap pran nan rejyon metwopolitèn nan sèlman, mwen menm m konn ap gade yon seri de gè anba a, pou m gade m wè nan blòk Laplèn nan, kantite zam ki genyen pou Laplèn nan sèlman, fòk gen nenpòt dimil bagay. Donk n ava imajine. Hein! Jounen jodi a la, bagay yo anpil. Pou Laplèn nan sèlman wi. Pou pi piti gen nenpòt 10.000 manch. Lè ou pran Kanaran, ou pran lòt kote. Sa vle di, bagay yo rèd nan men nou. Men, èske n ap sove? Èske se yon fòs entènasyonal k ap vin ede nou? Mwen m te toujou di non m pa kwè paske a chak fwa nou rive nan yon moman kote ke bagay la rèd, Yo ba nou yon ti piki kalman. Yo di nou, a, y ap voye tèl moun, y ap voye tèl moun. Mwen m te di sa k gen la a. Men sa nou bezwen. Nou bezwen omwen 2 elikoptè. Nou bezwen omwen 3 cha. Sa minustah te genyen an, sa k gen M-50 nan boul tèt li an. Wi, Se pou yo bay ti veyikil blende sa yo y ap voye, nou p ap ka fè anyen. Y ap bouke depatcha yo, y ap debrate yo ak kout bal. Epi anfen, fòk lapolis la li menm li asime responsabilite l. Paske jounen jodi a la a, tande byen sa m ap di nou an. Yon gwoup de polisye paka gen pwoblèm ak yon gwoup gang. Tande wi! Pou yon kestyon denterè epi polisye sa yo deside yo antre nan zòn gang nan pou y al bay bwa kale. Operasyon an paka konsa. Pou jan m te wè nèg yo mobilize la pou antre nan Bèlè, m ap pran egzanp nèg Solino yo, poukisa paka gen menm detèminasyon sa a? Pou de twa polisye alò dè santèn de polisye la a yo gen cha nan men yo, yo gen bagay nan men yo pou yo di y ap antre nan Savyen. Pou yo di y ap antre nan Vilaj de Dye. Pou yo di y ap antre nan yon seri de zòn. Si n pa ka fè sa, n a vin fè moun konprann ke ebyen se Belè a ki fig lan. Menm lè Belè a gen pwoblèm wi. E nou menm nou se dan pouri an. Konprann byen sa map di nou an wi. Jounen jodi a la, jann te pote boure sou Belè la, m pa bezwen konnen kit polisye mele ansanm avèk nèg je nèf. Men ekoute, fè m santi ke nou ka fè sa o nivo de gran ravin. Nou ka fè l pou vilaj de Dye. Hein! Gade sa nèg yo ap fè la anba a nan ti rivyè. Yo fin touye polisye. Bon men m panse ke zòn sa a lapolis t ap gentan fè moun kite l wi. Paske lapolis te dwe tèlman bay bwa kale nan blòk sila a. Se yon blòk ki pou ta dwe blanch. Bon li pa fèt. Nou pa panse lapolis ta sipoze bay plizyè bwa kale anlè a la a nan baz Vitelòm? Bon li pa fèt. Sa vle di lapolis prefere aji yon fason pou kapab fè moun rayi l. Pou kapab fè moun kanpe anfas li. Tèt chaje wi la fami. Ayiti. Ayiti. Ayiti. Antouka merci la fami. Kom toujou. Un maximum de komantè. Un maximum de partaj. Mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila. E pi pa bliye ba nou ti pous ble an. Pou nou dir ke vous apresye le travay. Pi apre kes kon di. A la pwochen.